Bon, m ap di tout moun bonswa. Tout moun konn non sa deja, se Kaporal Lapli. E m di tout moun bonjou tou. Sa depan anvan de lè n ap tande videyo a. M panse gen plis moun k ap tande l nan maten. M voye bonjou a plis Ou konprann? M konnen gen anpil moun ki pral tande ti odyo sa tou, ou konprann, plis pou yo fè plis kòmantè. Men jounen jodi a, ou konprann, Ayiti pa tèlman bezwen kòmantè yo paske kòmantè yo pa itil peyi a anyen. Paske pa gen moun kòmsi yon fason k ap panse pou Ayiti vre, k ap reflechi pou Ayiti. Sa m vle fè nou konprann, se anpalan de gè twazyèm nan ki eklate la. Pou mwen menm, m pa konn si gè a eklate. Ni lan lign politik, aktyèlman, m pa konn nan ki kad li eklate. Bon, m ta vle plis mete l lan lign politik, sa k fè m ka di m ka plis mete l lan lign politik, e paske mwen wè jounen jodi a, gon ta de cha k ap bay Krisla bakòp, menm ke m konnen, w konprann, lan polis la gen bon polisye, gen move polisye tou, men sa vin demoutre m. Leta peyi m koupab. Sa k fè m ka di Leta peyi m koupab, si jounen jodi a, 2 gwoup ame, 2 gwoup ame ap goumen, m panse Leta se abit, Leta la pou l, pou anprann, pou l fò kraze kite sa. Sou konepòt fòm, Leta, m pa konn lè l jise pou yon gwoup bandi espesyal. M konnen lè l la, Leta la pou l kouri apre tout bandi. Jounen jodi a tout moun kòmsi Wè prèv la, wè tout bagay aklè. Jounen jodi a lòvrejou, n ap wè lan tout emisyon m te konn fè, e lan tout emisyon Krisla fè tou, li di l ap vòlè, l ap goumen kont ti vòlè kamyon, kont kidnapin. Mesye sa yo menm arive fè manifestasyon kont kidnapin. Sa pa t jis deraje nou, tout peyi a konnen, w konprann? Men ti gason nou ye tout fan tout sa nou fè nou kanpe dèyèl e pandan se tan nèg sa yo toujou gen stil on pandan toujou gen kidnapin lakay yo pandan tap rele aba kidnapin nèg yo te gon doktè lan men yo nèg sa yo chonje yo te kidnape direktè Raleigh Chénant pou yo te ka pran Raleigh Chénant tout moun te konn reyalite sa Jous sa pa janm pase. Pa janm pale. Men pou jounen jodi a, lè w ap gade yon ta de jounalis ki antre lan yon kad reyalite ke pawòl yo. Pase lè yon jounalis aprann, menm si menm ke w ap fè ekilib se vre, w ap jere yon ekip se vre, men ou pa ka fè bagay la twò aklè pou popilasyon an wè anba w. Maten an, m ap pran yon egzanp, m ap tande Bobse k ap pale, li fè konnen Matisan sezi plizyè kamyon gaz. E pandan se tan, pi fò kamyon gaz ki sezi yo, se lan Fontamara. Jounen jodi a, Bòpse pa gen kouray pou l di anprann Krisla pran 5 kamyon gaz. Yo leve lan maten ankò, yo pran 5 kamyon gaz. A no jou, gaz ap vann Fontamara. A no jou, pil trelè machandiz lan Fontamara. E si tout fwa yon moun kap fè kòmantè Nan audio sa nap mandem video nou wap nap wè video a sou Facebook pa twò lontan Anpwen nou gen video nou kite video la paske nou konnen gen anpil moun ki pral plede pou Christa nou obije fon ti kite video la Sa vle di ke lè nou voye je nou jounen jodi a nou wè nou gon Ayiti kòmsi ki endepandan. Nou pa wè kòm si kote t gen vi pou Ayiti. Jounen jodi a tout moun rete ti nèg geto, ti nèg geto, ti nèg geto, ti nèg geto. Vrèman vre, e pa sèl ti nèg geto k pa enmi yo, ki pa enmi nou dabò. Se nou tout, kòm si jèn Ayisyen t pa gon lanmou lakay nou. Se nou tout, Ayisyen, kòm si. ki gen yon sèvo, ki gen yon mantal ki pa byen plase paske yon kòmsi nou vin rive nan nou vin rive nan yon dènye tan la anprann tout ayisyen fou paske pa gen yon ayisyen ki tèt tèt li dwat menm paske pou sa anprann n ap aprann pou sa n ap tande anprann yon peyi tèt anba sa vle di ke pa gen moun kòmsi ki di anprann li pa lan lis bandi sa vle di se nou ou wè ke ou te pastè ke ou te predikatè depi w ap viv ayiti la m konsidere w kòm yon bandi paske otè yo Nou pa pale de otè yo. Nou plis pale de ti sa nou wè k ba ba ba ba ba ba yo, men otè yo, vrèman otè yo nou pa pale de yo. Sa vle di ke nou fè kòm si nou pa konprann sa k ap fèt la. Jounen jodi a fòk nou wè tou, nou menm Ayisyen, aktyèlman la nou nan esklav. Nou se yon pakèt, anpran, nou se yon pakèt esklav. Menm ke wè, yo poko met chèn nan Nan pye nou, m mèt met espwa ke nou gentan esklav. Paske, jan m wè peyi sa ap revolye la, m wè pa gen vi ankò. Pou mwen menm, e sa m wè. Pou mwen menm, m wè Ayiti kòmsi, si pa gen yon moun jounen jodi a t kanpe, ki pou di, nan kad dyalòg yo, kapasite yo, amou yo, ki pou kanpe pou Ayiti, m pa kache pale nou, bann pèvè jan Ameriken ap pran peyi a oubyen Sendomeng pran l. Paske nou plis ka goumen antre nou ke nou pran nou reflechi ki sa nou ka fè pou peyi a. Jounen jodi a, nou bann moun ap mache sou fatra, dlo lan tout lari, Nou gon peyi k pa pwòpte ankò, nou gon peyi k sal, sa vin rann nou tout Ayisyen sal. Sa vle di ke pa gon grenn Ayisyen ki vin ki vin sanse pwòp paske nou tout, menm kote gen bèl machin, menm kote gen yon prann bèl mezon, ou vin pa sanble moun. Menm ke yon prann Pandan map fè audio a mpap tèlman kòmsi lèm di nou pa sanble moun mpap tèlman kòmsi poum di yo konprann mprèske metem lwen li la map al pale kòmsi de sam pral di yo nèt nan audio a paske mpata renmen kòmsi mfè audio a tèlman long long long lè nou voye je nou mezanmi Nou wè menm Christa sa jounen jodi a la ki tap goumen te di lap goumen tout sa tout peyi a te konnen Christa te di lap goumen kont kidnaping tout peyi a te konnen Christa ap goumen kont detounen kamyon jounen jodi a kisa Christa ap fè l Chòje m te di nou sa m te di nou a le jou Christa pa gen patwon ankò Nou pral wè anba Kris la. Lè sa a nou pral wè lè Ti Lapen te konn ap pale verite a. M panse kòmsi jounen jodi a lè nou gen yon gouvènman, gouvènman pa la pou yon gwoup moun espesyal, gouvènman pa la pou yon ti gwoup moun. Gouvènman la pou tout moun nèt alawonnbadè paske prezidan ou se yon chèf nasyon, tout moun sipoze gen menm amou menm karès la. Jounen jodi a, nou te ba Christa tout grad li, tout onè l. Christa chwazi leve gè l. Kounye a la, li fin leve gè l. Li pran cha, li pran yon ta de polis ki vin ba l bakòp. Lè polis yo ap mete cho pou yo touche, polis fòme kredi ap mete cho pou yo touche, gen ti piten nan kafou. Gen mikmik nan kafou. Lè yon bann nèg sa yo di Chrisla, yon bann nèg yo ap mande m kouche kon patnè k rele Masena tou ki lan do Chrisla. Lè nèg sa yo ap mete yon bann di Chrisla, yon bann nèg ap mete m cho men nèg yo te vin batay fòk yo touche. Chrisla di yon bann tout lèt yon bann nèg yo fè entèvansyon lèt yo bay tout lèt lan lekòl kafou lan bank pou yo wè si yo te ka jwenn kòb pou yo jere polisye yo. Gen anprann gen moun ki pa ki fè men bagay yo t pa fin ovè. Lè polis yo anprann mikmik avèk ti pitè, masina kanpe yo di non monchè nou paka fèl konsa mesye, nèg yo anprann yo travay yo vin batay fòk yo touche, nèg yo chwazi kris nèg yo di krisla anprann èvè janmen pa gen beri la se batay nap batay E batay nap batay si w paka kòmsi paka anprann pran de twa kamyon de twa trelè kap pase pou vann pou vann machandiz pou jere nou nou pap nou anprann jounen jodi nou anprann nèg yo di yo pap kanpe yo pap kanpe avè w ankò men w anprann men sa pou w fè men sa pou w fè yo pou jere ekip la vrèman vre nèg yo leve nan maten vrèman vre pran 5 kamyon gaz yo negosye 2. Yo voye kòb la yo voye kòb la ba yo, yo voye 2 kamyon sa yo ale. Kòb sa nèg yo pran yo separe, konprann, yo jere, polis yo ki te vin ede yo batay la. Lè yo fin vann gaz sa ankò, yo desann ankò yo pran 5 a yo pran 5 kamyon gaz ankò yo pran avèk 5 kamyon Konprann gon jounalis ki lan maten deba ankò. Tankou jounalis sa konprann nou santi nou kounya ki tap di ti lapli pa bon ti lapli pa bon ti lapli pa bon izo pa bon izo pa bon izo pa bon kounya nou santi nou kounya gwoup gwoup ekip nèg sa konprann kounya la ki di tèt yo yap goumen kont kidnaping yap goumen kont detounen kamyon kounya sa nou vin wè. Nou wè tout nèg sa yo lage nan vòlè. Kounya m panse Christa ka fon lapè ansanm avè nou. Si Christa ka trete nou ti vòlè kounya m panse tout moun ap di apa Christa ou pa ka di nèg yo ti vòlè monchè ou son ti vòlè tou. Sa vle di Christa plis fè moun yo abi ke nou fè moun yo abi. Christa vin rive nan kad li ti visye paske lap mande moun, lap bay anvlòp, li vin parèt kòm yon ti visye, kòm yon ti grangou. Nou menm nou pat janm nan eta sa yo. Sa vle di ke se pou sa nou menm e moun nou bay. Se zèv nou fè. Sa vle di ki pa menm bagay. Kounye a lè w ap viv jounen jodi a la. Kounye a pou nèg sa yo itilize cha pou touye moun. Kounye a nèg yo itilize cha, yo vide bal sou moun. Kounye a jis pou yo ka fon politik pou yo pa pale de sa y ap fè a. Wè jan nèg yo fò. Sa vle di Politik la vin politize nèg yo yon fason pou fè nèg yo jwe yon wòl kòm si yo entelijan sou vi moun. Men nèg yo tiye yon valè moun la. Ou pa tande sa yo di yo? Nèg Matisan touye moun. Men, sa vle di ke bagay sa l ap twò piti pou n wè l. Nèg yo itilize, ou konprann e nèg yo t nan cha. Tout moun ou konprann kòm si k ap fè sid kafou se menm blòk moun lakay nou kap touye nou ankò, se menm nèg sa yo k nan cha, nèg sa yo anprann ki di yap ba nou sekirite a, kot se eske yo ba ou eske ou wè yo ba nou sekirite nan matisan, moun kafou fòk nou kale je nou tou, a di moun fondama a fòk nou kale je nou tou, se pa rete nou wè krisla anprann li pozel koul se vre. Men lè cha sa yo vin bò kot Kris la, polisye sa yo vin bò kot Kris la, cha sa yo vin bò kot Kris la, lè nou voye je nou pa wè yo nan Matisan ankò? Men nou pap gen kouray pou nou denonse sa paske vrèman vre, pou nou denonse sa l pa yon bagay ki fasil. M konnen si nou pa vin denonse sa, n ap mouri. M konnen jou nan nou kite peyi a, se lè sa n ap pale. M konn sa trè byen. Paske m konnen vrèman vre nèg sa yo kriminèl yo ye, yo pap ba nou chans. Si w ta konnen yon moun kalte Nosi yo. W ap wè menm jounalis si konn konn nèg sa tèlman kriminèl, w ap wè prèske tout jounalis prèske an favè nèg sa yo. Tout sa w wè y ap di yo ap di tout sa y ap di y ap di l an favè nèg sa yo. Men dèske yo konnen nèg sa yo konprann yon ta de jounalis konnen yo konprann yon fason e mafya nou ye batband nou ye tout sa yo di sou nou nou pa kyè nou pa vag nou vag Epi tou Antoine wap wè tout sa pou yo di, yap plis dil sou mwen, yap plis dil sou Yizou, yap plis dil sou Lanmò San Jou, yap plis dil pou son ta de lòt nèg ankò, men lè w voye je w, wap wè gen anpil nèg lan vil, lan vil la la kap fè bagay ki sal, wap wè gen anpil jounalis ki pa pale de yo. Bon, e sèl Louko Désir m wè ki te fon, ki te reyaji avan yè. Konprann sou kesyon sa k t ap pase yo sou kesyon gaz la, mwen k te fè yon bèl entèvansyon. Sa vle di ke vrèman vre, konprann, se yon entèvansyon jounalis te fè. M te renmen, m te renmen sa. Men, jounen jodi a, mezanmi, kòman nou santi nou? Kòmsi pou glwa n te konn ap bay Kris la, pou lòv nou konn ap bay Kris la. Vle di Christian pa ti vòlè pa ti sesi pa si lòk bò se ti lapli ti vòlè se izo yon bandi ti vòlè kouman kounya kouman nou santi nou jounen jodia pou nou wè Christian kap detounen kamyon kouman nou santi nou jounen jodia kounya li pa li pa an kachèt kounya pou nou wè Christian kap fè kidnapin sa vle di ke jounen jodia mwen menm ki pale konsa se pa pou di kòmsi yon fason Se denonse min denonse sa kap fèt la non. Mwen vin fè nou yon reyalite. Mwen m pa tap gen dwa e map e bat bann mwen ye m pa gen dwa tou m pa lon bat bann man kap fè afèl kap fè afèl m pa gen dwa poum fon bagay konsa. Men fòk m denonse sa paske lè nèg sa yo te konn ap pale pou nal tande odyo nèg sa yo te konn ap di pou nal tande odyo m te odyo m te konn ap lage yo pou nal tande lèm te konn ap pale nan radyo pou nal tande lè Christa te konn ap pale nan radyo poun tande kounya Pou nou konprann kisa Christa ap fè, fòk nou ka pale sou li tou, fòk nou ka reyaji sou li tou. Paske si jounen jodi a, m konnen toujou nan tout sa k ap fèt toujou gen pou gen kont. Nou konn ap reyaji yon fason an favè Chrisla. M panse konprann ke Christa konprann se pastè e predikatè. M panse kounye a konprann nou ka reyaji. Men jounen jodi a pou nou voye je nou wè Chrisla, a tout sa l ap fè yo. Nou toujou wèl gen chal ki pou fon pakèt bagay pou li wi a tout sa lap fè yo la nou toujou wè anprann la polis kanpe avèl kif kif wi kounya la anprann lè krisla angaje nou wè bakòp lap jwenn yon premye minis pap jwenn li non lè nap anprann ponpe krisla kout bal bakòp sa yo krisla jwenn an jovenel moïse pat jwenn li non. M panse si Jovenel Moïse te gen backup sa yo dèyè l li pa tap mouri. Nou yon peyi. Men Ayiti a. Men peyi nou vle fè a tande. Nou tout ap di nou renmen peyi nou. E tou manti nou tout ap defann djòb nou. Nou tout ap fè djòb patwon nou. E pa ankenn peyi nou vin defann vre. E pa Ayiti nou vin fè l bèl vre. Si nou te vin fè Ayiti bèl. Si nou t ap panse pou Ayiti, m panse jounen jodi a, politik la pa t ap echwe nou konsa. Politik la pa t ap mete nou nan eta nou ye a la. Politik la pa t ap fè nou tounen ti visye. Politik la t ap montre nou kòman konprann kòman pou n fè dyalòg. Politik la t ap mete yon konprann, yon amou nan kò n, nan kè nou. Men jounen jodi a la, jan n ap fè politik la, mesi, li pa bon non. Se konsa n ap fè politik la, Pou nap detwi pwòp tèt nou ankò. M twouve nou egoyis anpil, nou enbesil anpil. Sa pa politik. Si e konsa nap itilize moun Ayiti, m panse jounen jodi a, kon lè la li pral rive nou pral viktim, nou pral viktim kont li tou. Ou wè nap fon bagay. Nou vini vin nou vini vin yon pozisyon Nou met Ayiti Nan pozisyon ensekirite Nou fin mete Ayiti ensekirite Menm nou menm koumanse ap viktim ensekirite a tou Gaz pa ka sikile Magazen pa ka ouvè E m tande kòm se nou menm boujwa ki gen aksè gwo biznis nan peyi a Dyaspora pa gen aksè pou l antre yon min diri. Dyaspora pa gen aksè pou l antre yon pran yon yon 10 machin yon 15 machin. Se nou menm ki gen tout monopòl yo. Jounen jodi a la, si nou pa reflechi, nou pa panse, menm ke nou ta arive kounye a la ouvè magazen nou, ki moun k ap vin achte l? Ki kote l ap pase? Ki machin l ap monte? Lè moun nan resi jwenn yon ti mache, ta jwenn yon, konprann, yon ti pakou. Lè sa a, èske, konprann, nan moman l, sa l te kab vin achte a, lè l rive l kab menm pa jwenn li. Oubyen ou menm tou, k ap fè livrezon, pou w met machandiz nan magazon w, ou kab menm pa gen machandiz, paske ou pa ka fè livrezon, pa gen gaz pou w fè, pa gen gaz pou bato debake, pa gen gaz pou w fè yon tas de bagay. Kounye a sa vin rann kont. Nou met peyi a anba yon fason, kounye a menm nou menm nou vin ap viktim kont sa k ap fèt la tou. Nou vin arive nan yon moman la, yon moman trè pa fasil menm, li difisil anpil. Moman di anpil. Kounye a si w yon jèn, moun menm ke w t ap travay, ou ka manyen de twa mil dola, m panse w vin lyonòre. Peyi a pa bay jèn opòtinite menm. Pou yo manje, pou yo bwè. M pa benyen pale w menm pou yo achte yon sandal. Pou sa mwen m ap viv, mwen menm kòmsi k ap fè geto, k anndan geto, pou moun, moun m konnen kòmsi, ki pa t ap janm, k ap, ki pa ta sipoze desann tèt li devan mwen yon jou, kounye a se moun sa w konprann k ap reve, k ap di m konprann, pitit yo pa manje depi maten. Pa gen lekòl nan peyi a, moun ap di m pitit li. Lekòl pitit li pa peye. Pandan se tan pa gen lekòl. Sa vle di ke nou vin wè, nou vin rive nan yon sitiyasyon, nou vin mete kòm si Ayiti nan moman difisil. Yon sèl grenn bagay m ka di nou mesye, nou menm k ap fè politik, nou menm k ap reflechi ke nou konnen Ayiti sou kenenpòt fòm Ayiti rete Ayiti, mezanmi nou menm kandidan politik la reflechi bagay yo yon lòt fason, fè bagay yo yon lòt fason. Pa kite moun itilize nou pou moun. Paske Ayiti gon pwoblèm ladann se moun ki itilize moun pou moun. Se pwoblèm peyi a. E men pwoblèm peyi a. Moun itilize moun pou moun. Sa vle di ke vrèman otè sa k ap pase Ayiti a nou pap janm wè l. E mwen m pe zape gen kèk bagay mwen ka pale sou li. e m pral pale sou yo. E yon bon odyo m pral fè menn, m pral pale sa, m pral pale bagay ki rele bagay, m ap pale. Fòk m pale. Sa vle di ke yo toujou di w sa, sou kenenpòt fòm, moun ki pa ki pa posede yon bout kouto ap mouri, m pa benyen pale w mwen menm ki gen yon zam nan menm ke yo ke yo di m se bandi, e pandan se tan, vrèman bandi yo, nou pa ko nou pa janm konnen yo. Vrèman asans asasen yo nou pa janm konnen yo. E nou idantifye yo wi jis nou pap pale. Nan tou le ka mezanmi kale je nou pèp ayisyen m panse l lè pou nou pou nou wè klè. Pèp ayisyen m panse nou li lè pou n reflechi, pou n panse, pou n di non, w konprann. Nou bezwen lòt Ayiti. Nou bezwen Ayiti tou nèf. Lè sa a, anprann, m pa, m pa kwè, m byen, sa vle di ki jan m ap gade l la tou, m plis wè blan ap vin pran peyi l, anprann, sa vle di ki, anprann, pou nou vin pran souflèt, anprann, pou nou vin mache kif kif. Pase m wè e sa l ap ye. M wè l p ap lòt ankò. Keyon aprann renmèt ameriken peyi l paske sou kont ameriken nou ye, nou son ti janti sou kont ameriken jous nou di nou te pran endepandans nou. Mwen menm moun ki te ban nou endepandans lan e te sou e te sou sou l te ye tou, sa k fè yon aprann jounen jodi a nou ka tonbe lan tou n tonbe yo la. Antouleka. E la m tap kite nou. E la an pran. M kite nou a ti odyo sa. Paske. Mwen odyo ap twò long. M oblije an pran nou. Fon ti kanpe odyo a. M di tout moun bòn chans. M ta renmen nou aprann reflechi aprann panse. Ok. Aprann panse. Ok. Aprann panse. Ok.